E 7 Oktob 2022 ak menm plezi an nou rejwenn ou nan nouvèl videyo sa medam e mesye pandan nap pran yon ti tan pou nou remèsye tout zanmi konpatriyòt kèlkeswa e sitwayen sitwayèn e ki yo menm chwazi tvlakayhaiti pwen kòm pou enfòme yo nap diw mèsi pou fidelitew Mèsi le fè ke ou fè chwa de TV Lakay pou enfòme w sou sa kap pase nan peyi Dayiti san nou pa pale twòp detay men nou pa janm bliye pou nou remèsye w paske se gras avèk ou menm ki fè nou ankò la pou kenbe w enfòme e nap travay 24 su 24 chak jou Bondye mete pou n pote tout enfòmasyon kil fo pou ou Ebyen medam e mesye kisa nouvèl la ye nou konnen dosye Ariel Henry an dosye Fritz Jean Louis ki li menm ta ateri nan baz E doke Kris la nan ti bwa e selon sa enfòmasyon ta fè konnen, anben kote misye ta pote yon pakèt gwo zam fann fwa ak anpakèt lajan tou bay e chèf gang Kris la pou nèg yo kontinye teyorize, kontinye fè kidnapin, kontinye bwè san pèp la, ebyen nap diw ke Kris la ki li menm sòti nan silans li kote misye kase mete nan men Louko Dezi ki te bay enfòmasyon sa nan emisyon Maten Deba, ebyen selon sa Kris la fè konnen li pa. janm resevwa lajan nan men nèg politik ni zam kidonk se kidnapin se lòt mouvman nèg yo fè yo gen zam ala kote nèg serye papa ebyen nou pral fèw tande deklarasyon chèf gang krisla kap dirije ti bwa kote misye reponn louko dezi el pwofite pale tou an e doki apwopo de 10 milyon de goud ke ariel henry ta voye bay. Babekyou avèk G9 ki gen anpil alye ebyen deblozay pete anpil nèg nan baz G9 pa dakò ti kòb sa ebyen chèf gang Kris la li menm ki demanti enfòmasyon sa tou kote l ta fè kwè ke G9 pa resevwa lajan nan men Ariel kidonk son batay pèp kap fèt batay la ap kontinye antouka Genyen tou Louko Désir ki li menm maten an la a flite tout grenn Jean Bertrand Aristide ansyen prezidan peyi a k te kraze lame Dayiti, misye te fè e te pran donk koudeta 2004 e misye te bay e ameriken Ayiti kidonk misye kraze lame, misye vann tout sa peyi a te genyen avèk ameriken e jodi a la men kisa ki koz nou pa ka gen lame nan peyi a, ameriken pa vle nou gen lame. Epi yo menm ki sou tè a kap dirije nou yo wè tout sa kap pase men yo pa janm pran yon desizyon pou yo ede nou paske se yo menm ankò yn fwa ebyen kap manniganse tout sa ou wè ki gen atè a la ebyen tout enfòmasyon sa yo anndan menm videyo sa ke nou pral fè w tande rete swiv nou jodia se vandredi nap swete bon debid wikend a tout moun nap tounen pou yon pwochèn videyo. Jodia m fè voice sa pou m demanti Louko Dezi! Louko! M'panse yon jounalis tankou w pa ka ap tande sa moun ap di pou repete l, pou ap di sa moun di. Enfòmasyon sa pa pase depi 2019, nèg yo te envante ke Fritz Jean Louis te banm kòb. M'pa konn Fritz Jean Louis M pa konn pale a Fritz Jean Louis mande m kiyès ki Fritz Jean Louis ok Louko enfòmasyon sa m pa konnen l m pa gen pyès moun ki konn banm zam nan peyi a m pa ka fè manti sou moun m pa konn Fritz Jean Louis monchè si w gen pwoblèm a Fritz Jean Louis pa mete m kòm yon fizib diskite pwoblèm ou gen avèk Fritz Jean Louis pa mete m ladan frè. Paske yon jounalis tankou m panse, si w te pran san w, tan w, pou te verifye enfòmasyon sa, m panse w pa t ap lage enfòmasyon sa. Dayè lè n fè sa, nou pa respekte tèt nou, nou pa respekte dwa lòt moun. Dayè fòk ou respekte dwa m pou m respekte dwa w. Yon jounalis la pou l pale sa ki verite, men m pa kwè yon jounalis la pou l pale sa ki manti. Ok, enfòmasyon sa, Li se manti manti manti manti louko ok louko ou bay manti ok ann al nan peyi pèp ayisyen desten nou lan men nou jodi a avni avni nou lan men nou mesye avni peyi a lan men nou avni pitit nou lan men nou pèp ayisyen jodi a. Si nou kite batay sa a echwe lan men nou, si nou kite batay sa a kraze lan men nou, nou la pou 10 zan ankò n ap soufri. E m pa kwè Ayiti ka pran 1 nan ankò nan eta sa l ye a. N ap di pèp ayisyen lan tout 4 kwen peyi la, tout 10 depatman an mobilize, moute flanbo batay la pi wo. Paske jodi a se nou menm pèp kap soufri. Pa okipe okenn jounalis kap fè divèsyon di Genève pran kòb poul bay gaz. Genève pap vann batay pèp la, Genève pap trayi batay pèp la, Genève ap toujou kanpe bò kote pèp ayisyen an. Pa okipe ankenn jounalis kap fè divèsyon. Paske gen anpil jounalis la ki gen kòb lan men yo. Kap fè divèsyon pou gouvènman an. Ok? Nap mande pèp ayisyen. Jodi a, avni nou lan men nou. Desten nou lan men nou pèp ayisyen. Jodi a yo moute gaz la. Manje pral moute, tout bagay pral moute, tèt nèg. E nou menm? Eske salè nou ap moute? Eske salè moun k ap travay nan faktori ap moute? Lapolis, eske salè nou ap moute? M pa kwè nèg yo ap moute salè nou. N ap di tout polisye Nou se pitit geto. Nou soti anndan matris geto yo. Pa gen ankenn boujwa ki lan lapolis. Se nou menm ki soti anndan geto a ki lan lapolis. Dayè nou pa gon bon salè n ap touche. Pitit nou ap soufri menm jan a pitit pèp la. Pitit nou pa ka al lekòl menm jan a pitit pèp la. Pitit nou pa ka al lopital menm jan a pitit pèp la. Mesye, Pa okipe okenn moun anndan gouvènman k ap vin di nou vin al tire sou pèp la, vin al maspinen pèp la. Pa okipe okenn moun. Pa okipe okenn moun k ap di nou al goumen pou nou bay gaz, pou nou delivre gaz. Lè nou mouri, n ap mouri pou de tou zye nou. Pa bliye, Valè polisye ki mouri yo pa janm dedomaje paran yo. Fanmi yo pa janm gen yon bon vi. Fanmi yo toujou ap pase mizè. Jodi a, batay sa se batay pou tout polisye. Batay sa se batay tout pèp ayisyen an. Tout polisye k ap tande voice sa, tande larezon. Paske sa k ap fèt la, se pou nou l ap fèt. Batay sa, se pou nou l ap fèt. Nou vle Ayiti delivre. Nou vle Ayiti soti anba men grif Lèzetazini, Lekanada, Lafrans, Lespay, Kò Gwoup. Jodi a nou se Ayisyen, se nou k pou pran desten nou an men. Pa kite okenn blan vin deside pou nou. Pa kite okenn blan vin chwazi moun, akò sesi, akò sela. Pa kite okenn akò pase. Nou menm pèp ayisyen pou chwazi moun ki dwe reprezante nou. N ap di pèp ayisyen, mobilize. Fòk nou al kay minis yo. Fò n antre kay minis yo. Batay la twò pasifik. Fòn pase anba sad yo, anba sad Kanada, la Frans, Lèzetazini, Lespay, fòn pase ladan yo. Jodi a tout peyi ap souke kò yo pou soti anba men grif nèg sa yo. Jodi a, gade jan Sendomeng ap maltrete, ap tiye pèp ayisyen an. Sa fè lontan pèp ayisyen ap viktim anba men Sendomeng. M sonje yo te fè yon masak sou pèp ayisyen Sendomeng. Jodi a li lè li tan pou tout ayisyen Vin batay kont sistèm sa anndan peyi a. Jodi a, tout politisyen ann Ayiti rich. Pitit yo rich, madanm yo rich, yo rich, yo gen kay Etazini, yo gen kay nan Sendomeng, yo gen kay Kanada, yo gen kay nan tout peyi. Nou menm, menm kay nou pa gen nan peyi nou pou n dòmi. N ap dòmi sou fatra, leve sou fatra, sak diri mil dola, galon lwil konbyen kòb? Pèp Ayisyen, jodi a desten lan men nou. Li lè li tan pou n kominike pou n fè yon vrè batay. Pèp Ayisyen, an n kominike, anwo, anba, pou n di jodi a, nou vle soti lan salte sa, nou vle soti lan soufrans sa, nou vle soti lan ensekirite sa, pèp Ayisyen. Ann pa rete gade pou n di G9, G9, fòk nou kore G9, fòk lemond antye, fòk entènasyonal la wè se pèp ayisyen t bloke gaz la se pa G9. Pèp ayisyen, leve kanpe! Ann mobilize, pa lage batay la, si n lage batay la, n ap soufri pou 20 tan ankò, e m pa kwè Ayiti ka rete soufri ankò pèp ayisyen. Li lè li tan pou n met tèt ansanm, pou n chanje peyi sa. Nou kapab, Nou kapab pèp ayisyen nou kapab. Pa okipe okenn moun kap vin di se bandi se sesi se lòt bò nap mande konkou tout nèg geto yo nèt ann mobilize poun sove peyi sa nou gen pitit nou anndan peyi a mesye. Nou gen fanmi nou anndan peyi a mesye. Nou gen madanm nou anndan peyi a mesye. Fè pèp la gras sa mesye. Ann mobilize pou n sove pèp la. Anba grangou sa, lamizè, soufrans, ensekirite. Mesye, m ap tann repons nou mesye. Pèp ayisyen, desten nou lan men nou. Sou anbarasant. Sitou sou kesyon petwòl la. Edouke petwòl an Ayiti. Etazini oblije al renegosye avèk Venezuela on peyi ke l pat vle wè pou kesyon petwòl. Se pou m di nou se pa yon jwèt la. M sonje se nan emisyon sa wi pechè ki nan lanmè grandans rele epi aprè lanmè pou di ke men sa yo wè sou lanmè a wi. Nou genlè bliye. Nou konn sa Ariel Henry siyen sou peyi a? Poukisa Etazini kenbe avèl la? Jovenel Moïse, Donald Trump te kenbe avèl se paske jisteman li te fon vòt kontre Venezuela nan enterè Etazini. Men vòt la gon pri. Yonn nan pri vòt la se te kenbe Jovenel Moïse opouvwa. Jodi a Etazini vle kenbe Ariel Henry pou ki sa? Nou pa janm poze tèt nou kesyon pou ki sa? E paske yo bay li bay. Jodi a, ekoute madan mesye, m pral wè si nou si nou se moun vre. M pral wè si nou se moun vreman. M pral wè si nou se moun. Entèvansyon militè ki te pran nan peyi a madam mesye an 94 m pa janm bliye imaj sa yo e jiska prezan jodi a madam mesye peyi a pap janm padone Jean Bertrand Aristide an 94 nou sonje se vre ke lame a tap fè dezòd se vre ke lame a Li te yon menas pou tout sosyete a. Men gade tout lòt peyi jodi a te gen lame ki t ap fè koudeta. Kisa peyi sa yo fè de lame pa yo a? Yo pa kraze lame a madam mesye. An 94 pou Jovènèl Aristide tounen nan peyi a li siyen pou kraze lame a. Ekoute e sa k mennen tout dezòd sa nan peyi a wi. Se jan bagay Aristide ki bay tout dezòd sa nan peyi a wi. Jis pou foli pouvwa, jis pou kesyon dògèy, pou kesyon ego, aksepte siyen nenpòt ki bagay sou peyi a. Se li ki bay li la wi madan mesye. Nou te wè wi sa militè ameriken te fè sòlda ki te la. Mete yo kouche atè, rale yo fè yo pase mizè pase yo nan labou. Se te imilyan. Nou vin pou yon lòt entèvansyon militè ankò madam mesye an 2003, 2004. Ok? Boniface Alexandre, yo mete l prezidan pou yo ba li siyen avèk Gérard Latortue pou entèvansyon militè. Konbyen tan l dire nan peyi a? 20 tan. Men nan ka Bonifas la, nan ka Jean Bertrand Aristide la, ok, se pa le ka mètnan pou Ariel Henry. Mètnan son moun ki nan pouvwa, ke peyi a rejte, ke peyi a pa vle, avèk, avèk, avèk, avèk konplisite de nèg ki se de zòm dafè nan peyi a, ki mande nan figi nou la kòm Ayisyen, yon entèvansyon militè. Or responsabilite l se ranfòse kapasite lapolis la, gang ke lap negosye avèk yo chak jou a se di nèg yo mete zam nan atè oubyen se jwenn yon antant avèk nèg sa yo. Nèg si se pandan l la wi, pandan l sou pouvwa pou l ka rete sou pouvwa li mande yon entèvansyon militè e yo pa janm gade bay sa a. Nou pral gade sa. Komsi la Ariel rale zam sou nou. Ariel rale zam sou nou la wi. Se zam wi Ariel rale sou nou la. Li rale zam sou nou. Epi nou nou annik kan kanpe konsa de men an lè epi nap gade nap tann. Yo di nou la nou pare tout moun kwaze bra nap tann entèvansyon militè vre. Pandan se te gwo pwoblèm, pwoblèm ki la nou ka rezoud li, nou menm kòm pèp ayisyen. Mwen menm m pap ba nou manti, pou sa m wè nan Petyonvil, ok, yè swa, pou sa m te wè nan Petyonvil nan semèn nan, avèk Silibo, pou sa mwen ka pase nan vil de pwovens yo an la mesye, pèp ayisyen, kale je nou non. Ariel Henry di nou kale je nou, kale je nou! Li fè demand pou blan pou kounye a vin ba nou kout bòt. Epi nou ni kwaze bra, n'ap kwaze bra n epi se fini. Ban m di nou yon bagay pou nou konprann, pou nou konnen. Jodi a se vandredi. Nou gen jodi a demen jiska dimanch pou nou fè ravitayman. Nou gen jodi a, demen, dimanch pou nou ravitaye tèt nou. Lendi maten se pou tout moun pran lari a. Si mwen wins pa antre nan wiken nan. A se kon mache prese la. Nou gen jodi a, demen, dimanch. Degaje yon tsoy m depale nou. Lendi maten, ke tout moun pran lari a pou n di n pa vle sa. Pou mwen sa blan pral fè. Sonje m te pale nou. Mande nou sa pou peyi a. An nou fè dènye sakrifis la. Dayè, nou fon sakrifis deja. Se pa de moun kap soufri nan peyi a la non. Madan mesye, ti sak rete a pa anpil non. Ti sakrifis ki rete a pa anpil non madan mesye. An nou fè l ansanm. Nou gen jodi a, demen, dimanj pou nou ravitaye. Degaje nou mete dlo la kay nou, mete manje la kay nou. Lendi maten ke tout moun pran la ri a. M al wè sak pral pase nan peyi sa medam mesye. Men kounye la fò nou konprann tou ok se moun nou ye e ke moun pa dwe gen tretman sa yo pa trete moun konsa. Mwen di sa deja medam mesye ou wè sa nap fè la kòm egzèsis kòm sakrifis se vre nap fèl pou nou debarase peyi a de Ariel Henry ak tout ekip li a. Lè m di w ekip li a, e pa sèlman nèg ki nan gouvènman ki se minis non. Menm nèg ki nan sektè prive k ap sipòte l tou wi. Ou sonje m te di nou ke le pire va arriver? Yon bagay pou nou met nan tèt nou. Yon demisyon de Ariel Henry, yon depa de Ariel Henry pral gen dechoukay kanmenm wi. Ok do fò nou prepare n wi fò nou prepare n ok lendi maten randevou a se sou beton l ye e la nou pral asire n nou kanpe tèk tèrè dèk jiskaske entènasyonal la pran desizyon e se se t yn wont egalman fò ke jodi a nan sitiyasyon peyi a mezanmi peyi a fini moun ap soufri nan peyi. Moun ap soufri nan peyi. Alò pou gon group de nèg ki kenbe peyi a jis pou enterè pèsonèl pa yo. Peyi a fini. Gen de moun la ki vreman m pa bò manti ki pa egziste ankò kòm moun. Ou wè yo se paske yo gon kò fizik. Men yo pa egziste antan ke moun.